Bonjour tout moun, kòman nou ye m espere nou anfòm, m espere nou pare nou pou emisyon jodi an la, nou ka wèm monte tou souriyan mezanmi tèlman gen enfòmasyon jodi an, nan kad operasyon popilasyon ap mennen nan tèt kole ak lapolis nan tout 10 departeman peyi an nou konn sal ye deja nou konn modòd lan deja se bwa kale l ye e kont tout bandi bandi ak zam Toutè bandi, madan bandi, antèn bandi, e sak pi dwòl la la, bagay la pran yon lòt faz, li pran yon lòt dimansyon, menm bandi ak kravat yo kòmanse jwenn ti tap pa yo. Ebyen, ayè mèkredi 26 avril lan, ansyen senatè Gracia Delva li rankontre ak bwa kale pa l, pandan l t ap kite Senmak pou l rantre Pòtoprens. E bon Bondye k sove senatè a, ou pral jwenn tout detay yo nan yon ti moman. Yon lòt bò, moun Debisi kwaze bab pou bab ak yon limenna ki t ap pote bal pou bandi yo ki kache kò yo toujou puiske nan Debisi batay la pa kanpe, operasyon operasyon Bwa Kale, operasyon dechouke bandi an l pa kanpe, ebyen, Genyen yon limena ki avèk yon chofè moto ki pran direksyon Debussy pou al pote bal, pou al pote ranfò bay bandi, e ou pral konnen jan sa fini paske te gen ti re, ti retisans ki tap fèt nan mitan popilasyon an puiske se fanm li ye, yo pa vle kouri pote boure sou manzè pou yo bal bwa kale an, te gen ti kesyon ki tap poze, ou pral sezi tande kiyès ki pran inisyativ pou bay manzè bwa kale. Ebyen kote bagay la pi dwòl adje kote bagay la pi komik jodi a la se polisye popilasyon avèk bandi k ap reyenvante ki vin avèk yon nouvèl chapit la nan fab Lafontèn nou konnen le corbeau et le renard ebyen yon bandi ki kache kò l nan yon twou misye kache kò l men l blese l ap bay san epi Polisye yo ap di, Sòti non, vini, nou pap fè w anyen. Bon, polisye a tèlman anraje nèt, polisye a di, M sa mwen te sou vi m, m pap fè w anyen. Ou mèt sòti, n ap pwoteje w. E sòti, sòti, sòti l sòti, li ta pral pran nan bwa kale popilasyon an. Mezanmi, tèlman gen enfòmasyon, paske m santi popilasyon an nan moman an la, moun yo pran bagay la trèzoserye. Yo pran l trèz o serye e m t ap pale avèk yon zanmi yè swa ki di m ou konn yon bagay Yannick, pou mwen menm li avrèdi li pa ann Ayiti, li pa ann Ayiti, li petèt pa konn sa moun Ayiti yo ap viv, li petèt pa konnen e inisyativ ki pran la pou deniche bandi pou trake bandi, pou bay bandi bwa kale, se pi gwo bagay ke popilasyon te ka pran kòm inisyativ nan moman la. Al di w konn yon bagay, e pou m wè popilasyon ap fè yon bagay vre, fòk tout nèg ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse lan, fòk popilasyon an ta al chèche nèg sa yo pou ba yo bwa kale. M di petèt sa vyendra, sa vyendra. An nou kòmanse, an nou akonpanye popilasyon nan demach ke y ap fè pou yo menm, pou yo gade kòman yo ka rive defann tèt yo. E yon lòt bò, fòk mwen di nou tou, se pa sèlman bandi ak kra ak sapat yo, paske m di nou deja senatè Gracia Delva yè l pran pa l, ebyen gon gwoup jèn la ki estime gen de seri de ansyen depite, ansyen direktè jeneral, ansyen responsab andedan leta ki merite pou yo ba yo bwa kale yo tou. Ebyen ou pral tande tour a tour kòman evolisyon operasyon bwa kale an ye paske nou menm nou la pou nou enfòme ou, nou la pou nou pataje enfòmasyon avèk ou pou konnen kisa bagay la ye egzakteman andedan peyi an. Kisa ki pase yè avèk senatè Gracia Delva? Ebyen Gracia Delva ki tap kite Senmak pou rantre e Pòtoprens paske Mas Konpa te genyen pou yo te al Mas Konpa te genyen pou yo te jwe nan kad 328 tièm anivèsè vil Sen Mak lan. Epi se de la etan, pandan Gracia Delva, pandan y ap kite Sen Mak pou yo rantre Pòtoprens, yo ta pral kontre avèk Ekip Rezistans Chandèl la, yon gwoup jenn fanm, jenn gason ki deside mete tèt yo ansanm nan Latibonit la, pou yo gade kòman yo ka fè fas avèk nèg Savyen yo, nèg Luckson yo. E, nou konnen ki, nou konnen kòman kesyon bandi an ye nan Latibonit. Nou konnen depi y ap pale de bandi nan Latibonit ak kiyès yo fè referans. avèk depite, senatè nan latibonit, yo toujou di w ki toujou ame bandi, ki toujou ap bay bandi mwayen pou vin teworize popilasyon an, pou kanpe anfas popilasyon an, pou touye pitit pèp lan. Ebyen se nan lide sa, senatè a fè de, fè prè de 15 a 20 minutes Li fè prè de 15 a 20 minit ap negosye, ap bay moun yo pawòl anba anba pou yo gade kòman l te ka kite, e kòman li te ka, yo te ka retire barikad pou yo kite l pase. A moun yo pa pran pawòl. Moun yo kanpe tèk tègèdèk, yo kòmanse ap lanse pwopo ostil, paske gen moun ki repwoche ansyen senatè a kòmkwa li patisipe, e li patisipe nan ame moun bandi yo nan Latibonit, Gen moun ki fè konnen ke wi Gracia Delva li responsab de sa kap pase andedan departeman an, Gracia Delva li pat regle anyen pandan l te nan palman an, ou konnen! Efektivman vre lè nap konsidere sa kap pase jounen jodi an andedan departeman Latibonit lan, jounen jodi an sa kap pase nan vil Senmak, sa kap pase nan Lestè, sa kap pase nan Savyen, sa kap pase nan Lyankou, Si se pat konplisite yon pakèt otorite andedan peyi an, si nèg yo te fè sa yo te dwe fè, sa yo te la pou yo te fè lè yo te nan Leta a, an verite, jounen jodi an la, moun sa yo, ka, ki pa ka viv nan Lyankou, ki pa ka viv nan Savyen, yo t ap viv trankil paske pa t ap janm gen kesyon de bandi, pa t ap janm gen kesyon ti vagabon sa yo k ap kidnape moun, k ap touye moun, k ap vyole moun, k ap rantre kay moun. Mwen, m ap gade yon foto yon zanmi m pataje avèk mwen, nou genyen vale Latibonit, tè kiltivab ki te ka fè yon pakèt diri, ki te ka fè yon pakèt manje, ebyen ki sa k rive? Tè a sèch, peyizan pa plante, pa gen anyen serye ki regle, pou ki sa? Paske gen yon pakèt ti vagabon, nou gen yon move leta, nou gen, nou pa gen moun ki t ap panse pou nou, yon pakèt nèg ki okipe dè fonksyon andedan peyi a, olye yo rezoud pwoblèm peyi a, ki sa yo prefere fè? Se aliye yo ak gang, se aliye yo avèk bandi. E kiyès kap peye pòt kase an jounen jodi an? Se popilasyon an. Ah! Moun Chandèl pa pran pawòl. Ah pale, pale, tete lang, moun yo pa pran pawòl. Moun yo pa pran pawòl, se de pwopo ostil yap voye bay Gracia Delva. Lè kounye a, yo wè tout sa yo fè, tout manèv yo fè, tout mannigèt yo fè pou Gracia pase, moun yo di se jamè yo pap kite Gracia pase. Ebyen, ajan sekirite k te avèk Gracia, li pa fè ni 2 ni 3 fòm posib, li rale zam li l kòmanse tire. E ekip rezistans chandèl lan, moun sa yo ki yo menm yo gen zam pa yo nan men yo, yo gen mwayen disponib nan men yo pou yo defann tèt yo kont nèg Savyen yo, yo pa fè ni 2 ni 3 fòm posib pou yo replike. Tire, tire, w ap tire sou yo, y ap tire sou ou tou. Moun yo y ap defann tèt yo. Kounye a, se de seri de moun ki nan mitan popilasyon an. De seri, e sa k fè yo di w, yo di w, moun ki granmoun nan, nan nenpòt sitiyasyon, y ap tande l. Moun yo rele granmoun yo, moun yo rele gran paran yo, moun tout tan lè yo pale yo tande yo, ti jèn yo tande yo a, se moun sa yo wi ki sove Gracia yè. An, jounen jodi a, bon depi yè aprè midi ou t ap pale de Gracia, ou te ka pale de Gracia ou pase wi. Paske moun ekip rezistans chandèl yo te detèmine wi paske yo rann Gracia responsab de sa k ap pase nan Latibonit lan. E se pa sèlman Gracia, tout tan w konn ap tande y ap site non ansyen depite Victor Prophane, anpil fwa w toujou tande y ap site non ansyen senatè Youri Latortue. Jounen jodi an la, moun nan latibonit anpil moun nan senmak anpil moun nan gonayiv anpil moun nan dechapèl nan vèrèt moun morodwèt ki paka dòmi lakay yo se nèg sa yo yo rann responsab de sak pase latibonit lan de sa kap pase a nèg savyen yo de sa kap pase a kowalizyon jan deni yo e sak grav la gen moun Gen m wè ayisyen, ayisyen wè nou kanpe nap defann nan. Anpil nan yo se lave yon bò kite yon bò wi. M pral di w, pou moun kanpe pou yo fè w konnen ke Jan Deni, pou yo fè w konnen kowalisyon Jan Deni ki gen ti mepri nan tèt li an, ti mepri pa bandi. Ti mepri pa bandi, ti mepri se moun legliz, ti mepri se e moun kap batay avèk e nèg Savyen, Luckson. Wi ti mepri ap batay avèk nèg Savyen. Ap batay a Luckson. Men eske ti mepri pa janm fè ekzaksyon? Eske ti mepri pa janm vòlè? Eske ti mepri pa janm foure men nan afè moun? Kot ti mepri jwenn lajan pou l achte bal? Kot ti mepri jwenn lajan pou l achte minisyon? Nou konprann? Fòk nou poze bòn kesyon yo. Nou nan yon peyi kote ke otorite pa asime responsabilite yo, tout moun ap fè sa yo vle, jan yo vle, jan yo pito, ok! Ok! Men piga moun vin ap fè moun pase pou bon moun, e pa vrè ditou. E pa vrè ditou. Se popilasyon sivil, se moun sa yo k ap viktim nan Latibonit lan, se yo menm pou nou konsidere kòm bon moun, paske se yo k pa gen rele, se yo k pa gen reponn. Se yo pa gen moun ki pou defann yo, jounen jodi a lè w pran yon gwoup jenn fanm jenn gason ki mete tèt yo kanpe an gwoup de rezistans kont nèg savyen yo, la a nou sipoze nou sipoze kore, nou sipoze apiye demach la, poukisa paske nou nan yon peyi kote ke menm minis jistis la di w defann tèt ou pou kò w, defann tèt ou pou kò w, menm lè kounye a se yon bout zam legal ki nan men w, nèg sa yo vin rann li legal paske ou pa ka kite bandi touye w. E se nan lojik sa a ou wè popilasyon an kanpe avèk lapolis la ap bay nèg bwa kale. Paske èske moun nan ka kite bandi vin touye l? Èske ou ka kwaze bra ou pou gade bandi k ap touye w? Non. Èske ou ka chita lakay ou, kouche sou kabann lakay ou pou aksepte ke inè, dezè, twazè di maten nèg la frape pòt ou l antre l vin vyole pitit ou? Non. Avèk sa k nan men w lan w oblije defann ou. Petèt se la a, se nan e, se, se nan etap sa a nou pa t espere rive, se nan kafou sa a nou pa t espere kwaze, men se ladan l nou ye. Se ladan l nou ye, nou oblije fè sa lavi a mande pou nou fè pou n defann tèt nou, pou n pa kite nèg fè ladènyè sou nou. Ou konprann? Donk, parapò avèk sitiyasyon sa a, jan m di nou an, yè, E moun Debussy depoze lapat sou yon limenna, limenna a puiske se fi e se fi, se fanm, dabitid e moun yo pa pran lapèn fouye fanm, yo pa sispekte fanm, yo pa mete, yo pa te ka imajine ke fanm te ka nan baz gang, ke fanm te ka nan antèn kidnaping eksetera, e se la yo twonpe yo a. Ebyen madanm nan, limenna a byen abiye, limenna a sou moto l, Valiz li nan do l epi l ap pran wout Debussy. Kisa k nan valiz lan silvouplè? Katouch ki ladan l li pral pote bay bandi. Ebyen, lè l al kwaze bab pou bab avèk ekip rezistans Debussy a, kap trake bandi, kap chèche bandi, kap deniche bandi, kap mete bagay nan men bandi gwo koure sa yo. Madanm nan ki pran chofè moto a, jouk nan moman nap pale a la, chofè moto a yo pa idantifye si son bandi li ye, yo pa idantifye si son moun kap fè trafik, Menm jan popilasyon an bay limenna a bwa kale, chofè moto a pran nan bwa kale tou. Kisa bagay la ye? Lè yo kanpe moto a, moto a kanpe. Madanm nan ki sou moto a, kòm se fouye y ap fouye tout moun k ap pase, k ap vini, yo fouye w pou yo wè èske w pa gen zam, èske w pa gen bal. Yo menm konn ale nan fouye telefòn moun yo pou yo wè èske yo pa an kominikasyon avèk bandi, èske se pa toutè, èske se pa antèn yo ye. Kounya yo pral jwenn ke valiz madanm nan li gen katouch ladanl li gen bal ladanl. Ou sispèk, ou pa yon bon moun, ou pa yon bon moun, ou se fanm se vre, yo toujou di menm an tan de gè fò ou pwoteje fanm ti fi, vyeyò, moun ansent etc. Men nan ka sa a si w ka pote bal, ou gon bagay dèyè tèt ou, ou gon lide dèyè tèt ou. Epi kòman bagay la pral fini, moun debi moun debisi yo pou on fwa yo ap fè ti retisans yo, yo pa vle kouri bay fi an bwa kale, yo te plis vle remèt lapolis madanm nan, paske se fi l ye, yo gèlè petèt pa imajine yo kòman yo pral touye on fanm, kòman yo pral mete kawotchou bagay sa yo sou li. Yon ti gason ki gen antre 10 a 12 an, ti pitit lan ki nan operasyon bwa kale k ap bay moun bwa kale, li se premye moun, enfòmasyon yo rapòte, li se premye moun ki tire madanm nan yon kout wòch. Paw! Li tire madanm nan yon kout wòch, fi a tonbe. Epi apre sa, bon si l gentan pran w on kout wòch, de kout wòch, twa kout wòch, epi de la etan, bwa kale. Bwa kale, nou konn mo dòd lan, bwa kale, ou deja pran kout wòch, ou tonbe, epa vini w ap vini ankò, epi popilasyon an, yo pase l a lenfinitif, mete gazolin, mete kawotchou, pase alimèt, donk nou konnen kòman pratik lan ye pou kounye a. Ebyen, fòk nou kale je nou, fòk nou vijilan. Paske nan moman an tou, Gen anpil moun ki kòmanse ap chape poul yo. Anpil gason, anpil fanm kòmanse ap chape poul yo, paske modòd lan, se madan bandi, antèn bandi, toutè bandi. Depi w, depi w nan koalisyon, depi w nan tete lang avèk gang, y ap mache pran w bwa kale y ap rive lakay ou. E se yon triste reyalite. Se yon triste reyalite, poukisa? Paske ou vin twouve w nan yon sitiyasyon kote ke moun ap pèdi lavi yo, ke l te popilasyon pezib lan, Keul te bandi kap tonbe la jenn gason ki te ka itil peyi a, moun ap tonbe dan lè de kan paske nou gon pakèt moun iresponsab nan tèt peyi a. Nan ki peyi ou pase pou wè se popilasyon kap fè tèt li jistis? Sof si ou gen yon gè sivil. Sof si w an gè. E aktyèlman la se egzakteman sa l ye. Eske kounye a m pra m ka pran bouch pa m pou m di popilasyon an pa aji kwaze bò gade bandi kap touye w? Fò m ta mechan, fò m ta malonèt. Hum! M pa ka di sa, m pa t ap janm gen kouraj pou m fè sa. Paske menm nèg sa yo, lè yo kidnape w, lè yo rantre lakay ou san etadam, yo asasine w, yo vyole w, yo bay pitit ou, yo transmèt pitit ou VIH, yo bay madanm ou VIH eksetera, yo kidnape w, ou pa gen lajan pou bay, yo vide gòm balèn, gòm bidon eksetera, yo touye w, yo, yo, yo mitile w, yo koupe w bout pa bout, pak an pak, yo voye w jete sou fatra, chen ap manje w. Jounen jodi an, lè w ap gade, nou tout t ap mande popilasyon an, reveye w, kale je w, kale je w. Petèt kale je nou t ap mande popilasyon an, se yon chanbardeman ki te ka mennen a, ki te ka mennen yon nouvo sistèm eksetera. Men kounye a, lè w ap gade se moun k ap tonbe, se moun k ap mouri. E moun sa yo se moun k ap fè peyi an mal. Se moun kap fè sosyete a mal li ye veritableman ki sa w ka di? Ki sa w ka di ke chita gade sa kap fèt lan? Ou pa ka di yo pa fè l. Paske Ariel ki la pou yo pa ta fè l fòk Ariel te asime responsabilite l, fòk minis jistis te asime responsabilite l, fòk DG lapolis lan te asime responsabilite l. Jounen jodi an polisye yo pa gen chwa. Yo pa gen chwa paske popilasyon plis pase yo. Yo pa ka kanpe anfas popilasyon, yo oblije akonpanye popilasyon an. Men dan dotre ka, sa pa tap etone w pou tande ke Wo Eta Majò Lapolis pase lòd, anpeche popilasyon an pran lari, anpeche popilasyon an revandike, eksetera. Men se Ariel ki mete nou la, se otorite san koutcha yo ki mete nou la, se Wo Entènasyonal lan jounen jodi an la, yo ap kondane sa kap pase an Ayiti an, eksetera. Men, yo menm tou yo kontribye piske tout tan, tout tan, tout tan n ap mande yo pou yo gade, pou yo konstate sa k ap fèt lan la, pou yo pran pozisyon nan sa k ap fèt lan, paske se yo menm ki kenbe Ariel sou pouvwa eksetera. Yo pa janm fè otreman. Okontrè, se kore y ap kore Ariel kounye a. Lè bagay la eklate nan boul figi yo, yo oblije konstate dega yo kounye a. Yo oblije konstate dega yo. E sa ki bokou pli grav lan nan sitiyasyon an, fòk nou vijilan. Wè nou menm ki nan operasyon Bwa Kale k ap chèche bandi, fòk nou vijilan. Yè gon enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Nou sonje te gon ti bis bandi ki ta prale, yon ti bis bandi ki t ap vini bay nèg yo ranfò nan Debussy, nan Pako, nan Turgeau, eksetera. Moun kanapevè kwaze avèk yo, yo ba yo bwa kale. Men te deja gen nèg ki nan Debussy, te deja gen nèg ki nan Paco, ki te vini e pran pran pran Paco pou yo mete chèf yo etc. Pou yo pran zòn nan, pou yo kontwole zòn nan. Lò popilasyon an lage, lè moun yo kòmanse avèk operasyon bwa kale ap chèche bandi, ap chèche e delekan sa yo, ap chèche kriminèl sa yo, yo gaye tout kote. Sa k rantre nan twou, sa k al kache kay moun, sa ou konprann, yo gaye tout kote, tout kote. Ebyen nan gaye tout kote pandan popilasyon ap chèche bandi gen bandi ki kòmanse ap enfiltre popilasyon. Yè gon moun ki pataje yon enfòmasyon avèk mwen, gon jenn gason ki rele Cedric, li se youn nan bandi Debussy yo ki te gentan lage pye l, E pou l rive chape poul li, li enfiltre popilasyon an, menm li menm tou, li nan chèche bandi pou bay bandi Bwa Kale. Kounye a, pandan li rantre nan brigad vijilans k ap chèche bandi pou bay bandi Bwa Kale, men, polisye yo ki sou men yo, Pa fin konprann misye, pa fin konprann konpòteman misye, yo twouve misye yon ti jan sispèk, sispèk, misye ap pentad kò l, misye ap renka kò l. Epi kounye a, polisye yo entèpele l. Fon ti minm pale w, konprann, pou nou fon ti pale bagay sa yo. Kounye a popilasyon an ki wè polisye yo ap entèpele l yo mande misye pou bay pou misye bay telefòn li pou yo fouye telefòn li paske li pat gen zam sou li li pa gen anyen sou li siman l gentan jete zam nan olye misye bay telefòn li misye za li pete kouri l lage pye l li prale Ou pa ka pi plis pase moun, pase ekip rezistans lan. Ou pa ka pi plis pase popilasyon k ap chèche bandi pou bay bandi bwa kale. Kouri l kouri a, l gen tan montre l pa inosan. Kouri l kouri a, l gen tan montre l gon bagay l ap kache. Epi tout moun, bare, bare, bare! Menm Serik sa a, ki t ap rele bare, bare, bare vòlè ap chèche bandi pou bay bandi bwa kale a, ebyen Serik pral pran nan bwa kale. Kisa yo fè? Lè yo pran telefòn Cédric, yo ap gade mesaj, yo wè l gen yon bèl bòs, li gen yon patwon, l ap tchat avèk bèl bòs, bèl bòs nou an difikilte, bèl bòs nou pa gen bal, bèl bòs nou nan pyèj, nou pyeje, eksetera, voye, voye bal, voye ranfò, voye sesi, voye sela. Ebyen, moun yo pa egare. Moun yo pa egare, yo eksplwate mesaj ki nan telefòn Cedric. Kòm si se te Cedric, yo reponn, wi, voye, voye, voye ranfò, voye minisyon, etc. Kounye a, yo fè tout kontak. Ebyen, efektivman, ta pral genyen minisyon ki ta pral sòti vin jwenn Cédric, epi popilasyon pa fè ni de ni twa fòm posib, lòt jenn gason sa a yo voye vin pote minisyon bay Cédric lan, popilasyon an pran l, yo ba l bwa kale pa l. Donk si n ap byen konprann sa k ap pase la a, gwoup gang ki anba, k ap voye ranfò bay nèg sa yo nan Debussy, k ap voye ranfò ba yo nan Pakou, k ap voye ranfò ba yo nan Turgeau, yo itilize tout kalite moun. Avantyè nou tande gen 2 machann pen yo bay bwa kale. Nan panye pen an, anba panye pen an, anba pen yo, yo mete bal. Yo mete minisyon pou yo pote bay bandi. Yè, yo pran limena nan bwa kale, poukisa? Paske nan valiz limena a, li mete bal, li mete minisyon pou l pot bay bandi. Cedric, ki se yon bandi, yon prezime bandi, popilasyon an fin ba l bwa kale, pandan l ap bay, pandan l avèk moun yo, sou pretèks ke l ap ede yo, e poutan se enfiltre l enfiltre yo pou l ka chape poul li, pou l ka gentan resevwa bal, pou l al distribiye, pou yo ka asyeje popilasyon an, pou yo ka touye popilasyon an. Ebyen Cedric, ni moun Bèl Bòs voye an ranfò pou pote bal bay Cedric lan, tout pran bwa kale. Sa vle di kisa? Sa vle di si lapolis Si lapolis, si wo eta majò lapolis la te vle fè yon travay serye, yo te ka fè l. Gen ase done la pou yo eksplwate. Yè, m ap gade komisè Garry Derosier, ki ap prezante ki kantite telefòn, ki kantite materyèl, zam ke yo sezi nan mwens ke 5 jou. Nan kad operasyon Bwa Kale popilasyon an lanse la, yon pakèt telefòn, plis ke 70 telefòn yon bagay konsa. yo yo rekipere. Donk si wap eksplwate done andedan telefòn sa yo, chak nèg sa yo, yo alye avèk yon gwoup, chak nèg sa yo, yo gon klan, yo gon gwoup, yo gon bòs, yo gon bòs anlè bòs pa yo a, yo konnen. Donk se eksplwate enfòmasyon, lè w fin eksplwate enfòmasyon, mete ajan de ransènyeman w deyò pou kolekte, lè w fin kolekte done sa yo, epi pou fè sa w gen pou fè. Pou fè sa ou gen pou fè pou stope definitivman kesyon gang sa, fleyo sa kap wonje sosyete a, men eske Elbe ap gen kouraj poul fèl, eske Elbe sa kap pase la kesyon kidnaping, kesyon ensekirite deta, eskel pa nan enterè nèg yo, se la grand kesyon. Se la grand kesyon. Sonje byen nan kòmansman emisyon an, mwen diw ke genyen yon readaptasyon ki fèt nan fab La Fontaine, le corbeau et le renard la. Ebyen popilasyon an, polisye, bandi, yo reyenvante yon lòt chapit la. Nou konn tande lè yon moun nan yon sitiyasyon difisil, bon ou konnen, nèg la nan sitiyasyon difisil lan, li konnen deja sa k rezève pou li. Ou se bandi wap touye moun, ou wè pèp la nan son operasyon bwa kale, epi kounyea w te ka mete nan tèt ou, menm lè la polis ta pran w, popilasyon an tap kite w ale ebyen, 14 jenn gason sa yo ki te ki te nan ti bus lan, ebyen yo ta vivan toujou, yo ta nan gadavi toujou, yo ta penitansye tou, yo ta nan penitansye, ebyen yo ta dcpj kote yo, yo al enfinitif. Poukisa? Paske popilasyon estime la nan moman an fòk yo asime responsabilite yo. Tout kote m ap gade, moun yo an foul, manchèt yo nan men yo, gazolin yo, wòch yo nan men yo, yo di w yo pral chèche bandi. Lapolis pa ka di yo non non, lapolis pa ka di yo non. Donk, pa rapò avèk sitiyasyon sa, ebyen m pral fè nou tande kòman sa te ye. Ant yon bandi avèk yon gwoup polisye, E apre misye fin pran yon bal epi kounye a lal kache kò l. Ou konprann? Lal kache kò l pou yo ka bliye li epi apre la gade kòman l ka rele bèl bòs voye ranfò pou li pou vin chèche l. E pa gen sa pyès. Popilasyon an di depi yon vwazen avè w bwa kale l ye. Pa gen kesyon chape, pa gen kesyon bèl bòs, pa gen kesyon polisye pral pran w mete nan gadavi, apre sa pou vin plenyen oo yo pa ba w manje nan prizon, w ap mèg, sesizela. Bwa kale w yon fwa l ye. E bon m fè w tande kòman sa te ye ant polisye yo avèk bandi an ki jire ke siman l t ap vin yon bon moun, li t ap vin yon krèm moun, li t ap vin yon meyè pèsòn men li pa gen chans, li pa gen tan sa, popilasyon an pa t ba l tan, modòd la kounye a se bwa kale l ye, se yon fwa yo fè l. Ann tande. E ou, ou, ou pa fè, ou pa fè, ou pa, ou pa respekte sòt di a mouche. A, mwen, mwen m pa soti m alèz, mwen voye bal son ti jèn parèy mwen men. Hein? Koman piki a men? Piki pou ki sa? Ah men men pou ki sa mesye? Pou ki sa tout violence sa? Pou ki sa n vini? Hein? Hein? Pou gran nèg yo? Men mesye, bon te di wal lekòl men, nou pa yon bon sens men, wap travay pou gran nèg, wap pran bal, e gran nèg ak pran bal men. Ou bay sou non e men. Ah mon cher. Zanmi voye zam la atè. Baz ou met kwè nou frem. Ou met kwè nou men. Ok fre. Flonè. Kwè nou fre. Depou, depou, depou obeyi men. Ou met zam ou atò paret. Na reto mafya. Ou pap kite ken moun man ou. Yeah. Non bat. Ou pap mouri men. Mete la tè. Non, Voye la tè. Voye la tè men. Bon, la nou sot tande kòman fim nan fini, kòman senaryo a dewoule. M pa konn kisa mesye le bandi te mete nan tèt li men e patwon la li pa polisye yo, gran patwon li pa Ariel, gran patwon la li pa minis jistis la, gran patwon se popilasyon an. Se moun sa yo nou wè avèk ti manchèt yo nan men yo a Se moun sa yo nou wè avèk ti po gazolin yo an, ti bwat alimèt yo, se yo menm ki gran patwon an. Se yo k ap deside kounye a. Se yo k ap deside. Ou wè moun sa yo ki nan Leta a k ap touche pakèt lajan, k ap gagote lajan, k ap vòlè lajan peyi an, se paske popilasyon an poko deside anyen pou yo ki fè wè yo ka kontinye konsa. Jou pèp lan deside yon bagay pou yo, m ba nou garanti tout nèg ap pran fòm kò yo. Tout moun ap pran fòm kò yo paske y ap wè yo, yo fas avèk on pèp ki an furè, avèk on pakèt chen anraje, avèk on pakèt moun ki swaf libète, ki swaf devlopman nan peyi yo, y ap sispann vòlè yo menm, y ap sispann foure men nan djakout pèp la. Se jan zanmi an t ap di m nan, paske zanmi an pou li menm, Dotan popilasyon an pa kòmanse al pran moun ki patisipe, moun ki enplike, ki gen dwèt yo tranpe nan asasina Prezidan Jovenel Moïse, pou li menm moun yo poko fè anyen. Men sa k ap fèt la a, si se pa yon bon maten popilasyon an te deside, an verite nou pa t ap la. Ta fenk kare gen kidnaping. Èske w tande yo di w yo fè kidnaping tujo? pandan semèn nan? Eske w tande ou tande yo di w yo fè kidnaping pako? Eske w tande yo di w konsa yo fè kidnaping nan Debussy? Non pa genyen l paske popilasyon an alerte. M ap gade yon videyo moun Kafoufèy. Ti lapli te voye mo dòd li o l ap rive sou moun Kafoufèy. Yè swa moun Kafoufèy voye yon repons bay ti lapli. Yon bon repons bay ti lapli, paske sa w genyen se avè l ou batay. Bandi yo, la yo gen zam, la yo gen yo gen bal, yo gen minisyon, y ap fè kidnaping, yo gen bòs k ap finanse yo, k ap ba yo lajan etsetera. Ebyen popilasyon se manchèt yo yo ka achte, se kouto yo yo ka achte, se gazolin yo yo ka achte, se alimèt yo yo ka achte, se wòch yo, se sa yo genyen. Sa yo genyen se avè l yo defann tèt yo. E se grav. Mwen m toujou di l, M toujou di l, sou zokenn fòm posib vyolans sal pa janm fè sans. Menm lè se bandi n ap touye vyolans sal pa fè sans paske imaj li pwojte a lentènasyonal lan li pwojte yon imaj yon pèp babò, li pwojte yon imaj Yon pèp barbare, li pwojte yon imaj, yon pèp kote youn ap touye lòt, kote se, se, se tiri ki genyen, se masak k ap fèt etc. Se sa l pwojte kòm imaj pa rapò avèk sitiyasyon sa a. Nou vin twouve nou kounye a fas avèk pwòp reyalite nou. Nou vin twouve nou fas avèk pwòp verite nou. Verite an se ki sa l ye? Verite an se ke menm entènasyonal ki pare pou jije nou, ki pare pou kondane nou, se yo menm, se yo menm ki ap kore otorite ki p ap regle anyen pou nou yo. Se yo menm ki ap kore kap sipòte otorite kap vòlè lajan ki ta sipoze al achte materyèl, al achte ekipman pou lapolis la. Donk, ke entènasyonal lan fèmen je l, ke entènasyonal lan pa di anyen, pa pale anyen, paske tout sa w pral di yo nou konnen l deja. Ou pral di se zak se zak kriminèl kap fèt, se zak barbare kap fèt, se masak kap fèt, nou konnen yo deja. Nou konnen yo deja men fòk fòk twomatizm nan fòk li chanje kan. Fòk psikoz de pè lan fòk li chanje kan. Fòk terè lan fòk li chanje kan. Jounen jodi a se bandi k ap di bandi fèt atansyon, pran prekosyon, fè pridans nan lari an, veye kote w ap met pye w, veye kote w ap antre. A yon sèten moman se manman k konn ap di pitit sa. Se popilasyon an ki te konn ap viv pè sa, ki te konn ap viv twomatiz sa. Twomatiz nan jounen jodi an la, li al sekwe pòt lakay Izo, l al sekwe pòt lakay Ti Lapli, l al sekwe pòt lakay Vitelòm, paske, a yon sèten moman, se yo menm ki t ap mache sou fyèl popilasyon an. Se sa l ye, se egzakteman sa l ye. E, bon, nou aprann genyen ansyen depite Jerry Tardieu. Jerry Tardieu, e nou konnen deja lojik chanjman konstitisyon an, nou konnen se demach e Jerry Tardieu yon pakèt lòt alye Jerry Tardieu ebyen nan moman an la Bwa Kale a li kòmanse ap rive devan pòt kay nèg avèk kravat yo nèg an kostim yo ou konprann men avan m rantre nan dosye Jerry Tardieu a fòk mwen di nou genyen ansyen senatè Nenel Cassy nèg SDP yo ki pale senatè Nenel Cassy E li sòti tèt li, li mete tèt li deyò pa rapò avèk kesyon eleksyon e CEP ke Ariel deside mete kanpe, pa rapò avèk e vyolans ki gen andedan peyi an pou senatè a se pa bon moman pou Ariel ap pale de eleksyon. Bon, li menm ale lwen li pral chanje non sdp. Yo gen entansyon chanje non sdp. M pa konn si se bò pa l lan, paske bò André Michel, Marjorie Michel la, yo ap byen pase pou yo se sdp rèd rèd rèd ki la a ki nan gouvènman an. Donk, E senatè a mete tèt li deyò se se pi move moman l te ka chwazi. Petèt li menm timing nan li wè l bon pou li, petèt li te ka anvi e mete tèt li deyò nan moman an la pou l montre ke li solidè avèk popilasyon k ap fè operasyon Bwa Kale a. Men fòk mwen di l tou, menm nèg ak kravat kounyeya, Bwa Kale a p ap epanye yo. Bwa Kale a p ap epanye yo pou ki rezon? Paske Lè yo te nan de pòs de responsabilite yo pat janm asime responsabilite yo. Se non moun sa yo kap site nan tout voksal, kap site nan tout malvèzasyon, tout ekzaksyon kap fèt sou do popilasyon an, sou do pèp lan, men lajistis on fwa pat janm blanchi yo, lajistis on fwa pat janm di yo inosan, lajistis on fwa pat janm rive montre inosans yo, pwouve inosans yo pou yo etabli fè yo. Kisa w pral vin di popilasyon kounya? Kisa w pral vin di pèp sa ki swaf jistis, Ki sa w pral vin di pèp sa a ki swaf libète, ki sa w pral vin di pèp sa a ki swaf sekirite jounen jodi a, pandan nou menm lè sa te bon pou nou, nou te fè koalisyon nou, nou te alye avèk Vitelòm, nou te alye a Fantom 509, nou te alye avèk yon pakèt lòt bandi notwò pou destabilize yon peyi? Pa panse ke bwa kale a se nèg avèk sapat sèlman, se nèg izo, nèg ti lapli, nèg vitelòm, nèg lanmò san jou, pa panse sèlman se yo menm ki ap afekte, pa panse sèlman se yo menm ki ka jwenn sa k rezève pou yo, pa panse sèlman se yo menm popilasyon an ka bay bwa kale, bwa kale a l pa gen mèt, Bwa kale a pa gen klas, li pa gen klan, nenpòt moun nan, sa rete sou bòn volonte popilasyon, e se sa k fè fòk nou prudan, fòk nou veyatif nan moman an la paske popilasyon an pap jwe, moun yo pap jwe. Pou n retounen nan dosye Jerry Tardieu a, ebyen gon jenn gason ki deside li menm Li pap mete dlo nan bouch li. Li pap mete dlo nan bouch li paske nèg sa yo di ou nèg sa yo fè peyi an twòp mal, nèg sa yo, yo ap vin enstore yon kesyon de masi-madi andedan la repiblik, yo vle menm entwodui l nan konstitisyon peyi an, kesyon masi-madi sa, maryaj pou tous sa, yo pa wè l byen, yo pa konprann bagay sa a k ap vin fèt nan la repiblik. Ayiti pa pare pou bagay sa a. Donk, pa rapò avèk sitiyasyon sa a, Depite an li pase yon move moman, m pral kite w pou w tande entèvansyon jenn gason sa kòman sa te ye avèk depite Jerry Tardieu. An nou tande ansanm. Bonjour Aksyon Gina Lemond kòman nou ye? Donk an jwèt konsa nou konnen ke nan moman de twoub, lè yon peyi ap pase de moman de twoub nan vi li, e gen yon seri de fòs ki eseye kreye klima e gen bagay yo bezwen gen. Nou wè e zagribay yo rele Jerry Tardieu a, Li gen yon plan neokolonyal li genyen paske nèg sa yo te mete yon seri te mete yon yon epe damoklès sou tèt Jovenel Moïse pou yo te fòse l vote dè lwa pou te fè ke papa ka kouche pitit pou l te fè ke gason e kapab pase lè blan lè blan yo te rantre an Ayiti a misye te gen yon kanadyen ki te konn di se yon plezi pou li menm lè l Ayiti pou l ap vyole ti gason pou 5 dola ameriken donk yo desann diyite nou de valè ki pa pwòp a nou menm donk nèg sa yo gen yon plan LGBTis yo bezwen fè pase nan peyi a Pandan twoub sa yo ap fèt lan la m wè gon ajanda nèg yo ap pouse nan kòtòf lestomak nou pou yo fòse 1 pou n al modifye yon konstitisyon, dezyèmman sou pretèks ke yo bezwen bay dyaspora rante, dyaspora ayisyen nan fon nanm ni e m kwè ke lap lap trè klè si nou gon konstitisyon se gouvènman ameriken, kanadyen, fransè ki fè l menm si yo pran pòz l an men non nou se kont enterè nou lap ye e fòk nou konprann ke nan eta peyi dayiti ye a se depi lòske blan kòmanse depi 1816 yap modifye konstitisyon nou an pou mennen l nan sitiyasyon pou yo fè ke ayisyen deyò anndan peyi nou, se sa k mennen n kote n prale a. Nou pa kwè ke pratik sa yo pral mennen n pi byen lòske konstitisyon se etranje kap bay dikta yon seri de vandu, yon seri de sèvele. Donk pandan nou ap mete aksan nou wè pèp la ki trè byen ap fè travay li la kòmanse mete pè la nan kan kidnapè yo. Li jwenn enpòtans kapital pou n voye je n pou n gade yon seri de sènatè, yon seri de souflantyou ke blan te konn itilize, ki pran pòz k ap vini avèk yon ajennda politik, yon ajennda pou modifye konstitisyon sou pretèks yo pral bay dyaspora rantre. Afè bagay malpwòpte sa nèg sa yo ap di a, dyaspora, jou nou gon nouvèl Ayiti, dyaspora ap ka envesti, l ap kapab ale. Gen de vrè pwoblèm pou n poze. Men nan eta peyi Dayiti ye a ye la, pandan n ap eseye dekouvri tèt nou, pandan n ap eseye wetire tèt nou nan chèn kote n ye a, se pa moman pou moun ap vin fucking pale de eleksyon. Yn fwa ki pale de konstitisyon, yn fwa ki mennen nou nan pozisyon ke nou poko klè sou li. Paske blan toujou gon ajanda lap fè n kouri, kouri pou n tonbe nan twou pou n pa gen kontwòl kote n prale. Fòk nou fè netwayaj ke sa mande a pou n jete kontansyon istorik la. Okontrè, tout entèvansyon ke gouvènman etranje yo te fè depi sou Delano Roosevelt byen avan pou fè Ayiti tounen ajou pa fatra gwo savann sa, pou n retire tout lwa sa yo pou n repati sou konstitisyon 1805 la. Donk nou mande pou nou vijilan avèk sbir sa yo ki la ke blan ap itilize pa anba epi pou yap mennen nou nan wout poun mache prese epi pou yo fè ke pandan ke nou fin fon batay yo rekiperel selon la lwa dè lwa imoral selon dè konstitisyon yo mennen nou nan sitiyasyon ki depase nou kounya pou yo vin fout baboukèt nan dyòl nou. Nou di Jerry Tardieu nou konnen ke se yon ajan ou ye fout boun don kote kite peyi a rezoud pwoblèm li genyen an epi se tout la nasyon pou fèl nou pa diy mesye Pi sbir ke blan te konn ap itilize tout nèg ki te pase nan parlement nouvèl ayiti an pa ka fèl avèk fatra sa yo sa kap pran kòd sa kap chita pou bay rann pou rann kont a la nasyon men nèg sa yo pa ka kontinye ap vann destine nou sou lenfliyans don seri de neokolonyalis ki pa vle wè ayiti sòti kote li a ki vle pran rezèv richès nou gen en jodi a pandan nap goumen fòk moun ki gen sèvo eseye kanalize pou nou rann nou kont ke ki kote malè yo ye nou di jere tardieu nou wè w gon chalè nou wè w fou nou wè w nou ling Fè respo paske nan lign kote w ye w fè pati de lign de moun ki travay kont peyi sa e nan lign kote w prale konstitisyon sa pa konstitisyon ayisyèn paske li pa nan enterè Ayiti se enterè swadizan nou pran pòz pran de bagay nou met devan sa n ap fè pa anba pou n pran richès peyi sa n konnen donk pèp ayisyen an grenadye alaso veye anwo veye anba stil de moun sa yo k ap mete direksyon sou po eleksyon k ap mete direksyon sou chanjman konstitisyon se yon pakèt bann kalanbè ke blan ap itilize pou devye fon batay nou an pandan yo mete nou nan sitiyasyon pou yo pran Ayiti san ayisyen. Veye ansyen senatè, ansyen depite kalanbè sa yo ki mennen peyi a kote li a. Fò trè vijilan. Pandan ke nap reti, nap fè, nap met pè a nan kan kidnapè, veye nèg ki ap ba nou koup anba moun nan bagay akò Montana, pil yon seri de kalanbè. Fè respè nou fòk nou veye kounya la paske fòk nou fòk nou trè vijilan. Pandan nou met aksan sou ti ak sou ti pyon kidnapè sa nou rele an nou di vagabon a a sapat yo, nèg ka kravat yo kounya la ap konjire destine nou. Yon fucking konstitisyon yap pran lòd nan men blan. Fòn trè veyatif. Trève a ti pòn renèg sa yo kòmanse mete palementè yo hors deta de nuire pou yo pa manyen yo pa gen dwa sa a nou poko nan faz la nap pale de konstitisyon paske nou poko rezoud pwoblèm ensekirite a ke yo mete n ladann e nou pap rezoud pwoblèm konstitisyon nan tèt nan tèt cho paske se pandan tèt nou pa tèt nou pa klè epi yo pral fè pase dè lwa fò tèt nou klè e fòk se nou menm pou nou retire tout lwa imoral ke e e driang malè a mete sou destine peyi an ki mete n nan lòbèy nou ye la a. Pa fè eleksyon, konstitisyon. Malpwòpte sa yo nou poko prè pou sa. Nap aseni peyi a epi pou n di ki peyi n vle pou demen an. Epi pou n retire tout tenten blan an te mete nan tèt nou. Ayisyen, mete n sou men n. Pa kite yo mennen n la. Pawòl di souvren filozòf analfabèt man pot. Ayibobo. Ve anwo ve anba. Nèg ak kravat yo ap travay kont destine nou. Gade, mete, mete, mete, mete gad nou nan direksyon nèg sa yo. Mete nèg sa yo gade, mete kontwòl la sou yo, paske pandan nèg a sapat yo ap pran sa, ap pran chaplèt anba, y ap garanti pou yo konjire destine nou, pou nou pa janm anyen epi yo pran richès Ayiti san nou menm. Epi aprè sa, menm jan Jean Max Bellerive, Laurent Lamothe te fè, yo t ap bay nèg sa yo, yo te dekore yo, epi lè yo fin souse bouda peyè epi yo pwopoze ap pran sanksyon kont yo menm. Nou fatige ak pratik sa yo, nou pa ka tonbe ladann ankò. Pawòl di souvren pou tout tan gen tan. Filozòf analfabèt manvot.